Bonjou, bonswa, sa pale wak ki kodo ap sif mwen atrave e le mond. E eh ben la, nou chato, mati an gen on bis se dje ki desib ki fe aksidan. E eh ben bis sa ki soti sou wout nasyonal nimewo 7 la ki antre la. Wout nasyonal nimewo 7 la se... Se la bis la te prale Pòtoprens epi li antre, bon m pa konnen èske se fren chofè a pèdi e ki fè ke bis la chavire ale ou di mwen èske tou se se fren an ki bon se ta fren l pèdi oubyen èske se kawotchou ki rache epi l pòtan sou wout la l al antre la bon gwo poto limyè la l kase poto limyè a. So se sa nap swiv la, nou wè gen e bay madan sara yo ki la men yo di men yo di selon e konsta yo paske aksidan an fèt nan vè lè 4 è di maten bon yo tap eseye rele m pou yo te pataje enfòmasyon avèk mwen 4 è di maten malerezman m pat gentan pikòp lèm vin jwenn apèl la m tounen epi se lè sa yon moun ki ap swiv mwen bè pataje enfòmasyon avèk mwen la. Team Bista e chavire gwo mizidye ki desi ki chavire la nou vin gade nou vin konstate fè a men selon sa yo fè nou konnen gen plizyè moun ki blese grav e yap gade tou selon sa kèk moun di yap gade gwo travay petèt yo pa wè yap gade si yo pa wèl anba bis la se sa. Se madan Sara ki nan wè gen anpil machandiz Ayiti. Majorite moun ki nan bis la se madan Sara ki te vle ale Pòtoprens pou al vann penitansye, al chache lavi. Ebyen se sa ke nou gen kòm obsèvasyon pa rapò a chay yo ki atè a la. Blan. Sak pase la blan. Bay la tris. Men e e e. Bon moun yo moun yo lopital. Moun yo lopital la e ben e e. Blan. Bon, se sa, e vreman, nou konnen bis se Dje ki deside konpayi sa, e ben ki se yon konpayi ki o nivo de, ye, ki o nivo de, e depateman Grandans ki fè Jeremi Pòtoprens, se se yon konpayi referans ke depateman gen, Dje ki deside, e ben se.